denvestisman kote ke nou menm ki ap swiv zoom nan aswè a ouzimwens nou menm ki pral swiv li an redifere n ap gen posibilite pou nou kapab achte de pake denvestisman pou nou kapab finanse finanse kreyasyon pwototip lan ki li menm gen pou l ale sou le mache trè byento mwen. m rantre danble nan kisa sistèm CGM nan ye pou m eseye eksplike nou ke maladi dyabèt lan li menm ki rele maladi suk an Ayiti an ke se yon maladi ki touche anpil moun nan mond lan. E li touche timoun, li touche granmoun, li touche fanm ansent e gen yon gwo pousantaj moun ki soufri dyabèt nan mond lan ki desede. Gen diferan tip de fason. Gen defwa moun nan tonbe nan yon koma dyabetik. Gen defwa moun nan jis gen yon ti blesi, e blesi sa li menm li pa arive swanye a tan. Li pa ka geri e sa sèlman kont pou mennen moun nan lopital. E ki sa k sitou fè sa, se paske pa gen yon sistèm de kontwol efikas vrèman ki pèmèt moun ki soufri maladi dyabèt la kapab kalkile, kontwole sik li 24 trè sou 24, 7 jou sou 7. Sistèm de siveyans ki genyen pou dyabèt la se sistèm tradisyonèl ke nou konn wè yo, m pa konnen si gen youn nan nou ki gen yon fanmi l ki soufri maladi dyabèt. Si se si se le ka, san dout, ou konn wè ke moun nan li gen yon ti glucomètre klasik lakay li, kote ke li jis pike dwèt li e li pran san an li mete l sou yon bandlèt ki fè kontwòl la. Men avèk tip de kontwòl sa, sa k rive moun nan li fè l yon lè konsa. Li pa fè l tout tan. Men gen de moun depandamman de nivo dyabèt la ye nan san li, li ta sipoze ap kontwole sik li nenpòt 2 a 3 fwa pa jou. E se sa k fè, mank de swivi, mank de kontwòl kontini dyabèt fè ke moun yo dèfwa, yo jis konn tonbe nan koma dyabetik. Sa konn rive dèfwa ke moun nan, li pa kontwole sik li a tan epi li li manje yon bagay ke l pa t dwe manje. Li pa kontwole alimantasyon l e dyabèt la ki te ka trete pi byen, sifi pou l pou l pou l fè ke moun nan mouri anvan lè l. Alòse ke avèk sistèm CGM yo, kontwòl la fèt 24 è sur 24, 7 jou sur 7, yo jis mete on kaptè swa nan ab sou abdomèn ou oubyen nan bra w e kaptè sa medsen swanyan an li menm li kapab swiv ou a distans e lè sa w ka gen yon meyè vi. Ou ka kontwole alimantasyon ou pi byen, w ap ka konnen kisa pou manje, kisa pou pa manje. Si sik la monte, doktè a ka konnen si l sipoze ogmante dòz medikaman ou oubyen si l sipoze diminye l. Se sa ki avantaj sistèm CGM yo ki fè ke yo kòmanse ap ganye teren, anpil moun kòmanse ap pote sou sistèm CGM e deja nan mond lan gen de antrepriz lidè sou mache a yo menm, la nou pale de 2 antrepriz lidè Dexcom avèk Freestyle Lib ki sou mache a ki deja ap vann Moun ki soufri maladi dyabèt yo, y ap vann yo sèvis sa. Alò MLC li menm ki sa l pwopoze? Li pa pwopoze yon bagay ki pa la deja, li sèlman pwopoze yon nouvo pwototip ki ap mwen chè ke lòt konkiran yo. Avantaj pou pasyan yo se kisa? Ou pa oblije al lopital pou kontwole to de sik nan san ou. Ou pa oblije pike dwèt ou tout tan pou ka kontwole sik ou. E lè sik la monte, si w gon ipèglisemi, lè sa a, doktè k ap suiv ou a distans lan l ap ka gentan konnen kisa l ka fè rapidman pou evite ke w tonbe nan ankò. Komad dyabetik. E si l twò ba tou, ou ka gen tan pran medikaman ou pou sa, pou ka jere l. E nan tou lè 2 ka yo, swa ipo, swa ipèglisemi, li pa bon pou yon moun ki soufri dyabèt kite ke l rive nan nivo sa a. Alò, pou evite sa, pou anpeche sa, syantifik yo envante nouvo sistèm CGM nan ki pèmèt moun ki soufri maladi dyabèt yo, yo menm gen yon meyè vi e pou evite ke dyabèt la pote yo ale pou fè ke yo mouri anvan lè yo. Fòk m di ke dyabèt la se yon kriz mondyal ki li menm li rete enkontwolab. Genyen. Genyen pase yon ti tan pou m ka monte slide la. M t ap di nou ke dyabèt la li menm se yon kriz mondyal ki rete enkontwolab. Ok. Kote ke gen yon granmoun sou 10 ki soufri dyabèt sikre e ki sa bay yon total de 537 milyon de moun. Gen 12 pwen 2 pousan desè kay granmoun ki asosye avèk dyabèt sikre. Gen on ka sou 2 dyabèt sikre kay granmoun ki pa dyagnostike. Sa bay yon efektif 240 milyon moun, sa vle di ki sa? ak yon granmoun sou 2 ki soufri maladi dyabèt men ki pa menm konn sa menm e se la ki danje a ye ou soufri maladi a e ou pa menm konnen menm gen 6 pwen 7 milyon de pasyan aje de 20 a 79 an ki mouri e koz desè sa se maladi suk la. E fòk nou di ke gen on tyè nan yo menm ki gen mwens ke 60 an. Pou konprann chif yo, pa vre, nou rann nou kont vrèman ke maladi dyabèt la li menm se yon maladi ki kòmanse vin enkontwolab e ki ganye anpil teren. E pousantaj yo y ap grandi chak jou. Sa k fè sa, se paske sik lan, oubyen maladi dyabèt la, li sitou lye avèk de gwo faktè ki se youn se strès, lòt la se eredite. Alimantasyon an konte anpil, men strès la sitou se youn nan faktè ki fè moun vin devlope sik trè trè to. E pou strès la, kèlkeswa kote nou ye nan mond lan kounye a, nou rann nou kont ke gen anpil tirbulans, gen anpil pwoblèm jeyopolitik, pa sèlman nan peyi nou. E tout tirbulans sa yo, tout pwoblèm sa yo vin fè ke yon bann moun vin devlope maladi dyabèt, N ap kontinye avèk chif yo. Gen yon granmoun sou 9 ki gen yon tolerans o glikoz altere, sa bay yon efektif de 541 milyon de moun, youn sou 18 ki gen yon glisemi a jen altere. Sa bay yon total de 319 milyon de moun k apele prediabèt. Sa vle di de moun ki deja yo menm, m ka di an kreyòl, gen posibilite pou yo vin devlope maladi sik la. Vwala pou lè chif. Se sa se sa se nouvo chif ke MLC mete a dispozisyon nou pou nou menm nou kapab konprann nan ki domèn n ap avanse a, e nan ki domèn nou ap envite nou nou menm pou nou vin envesti. Nou pral pale kounye a evolisyon mezi glisemi yo. Evolisyon mezi glisemi yo se jan m t ap di nou pi devan an, ok, gen gluko. moun. Nou te gen yon sousi avèk sinyal la ki retounen. E n ap kontinye avèk prezantasyon an. Mèsi a chak grenn moun ki te rete sou zoom nan. Yes. M pral repase slide la toutalè. Sa ap pran yon ti tan tou kout e apre sa n ap ka kontinye. Pa bliye nou t ap pale de Se pa sèlman yo 2 a ki devlope sistèm CGM, gen diferant lòt peyi ki devlope yo, diferant lòt antrepriz tou. Sepandan, pou nou ka pale nou de MLC a, nou konsantre nou sou 2 antrepriz ki lidè sou mache a avèk analiz de done ke yo genyen an pou kapab gade ansanm Kisa sa ka rapòte pou chak grenn moun ki deside envesti nan MLC baze sou de done fyab ki miz an ki la pou tout moun nan mond lan kapab konnen sou 2 antrepriz lidè sa yo, Freestylib avèk Dexcom. Nou pral gade ansanm done ouvèt sou chif dafè yo M ap raple nou, youn nan faktè ki fè ke plis moun ki soufri dyabèt pa ale nan sistèm CGM yo, se pri an. E kwasans prevu konsomasyon sistèm CGM nan mond lan, li gen yon tandans a la os, kote ke selon previzyon yo, li gen pou l ap ogmante a 30 pousan pa ane. Nou te ka di nou tande pale de monopòl alòske gen plizyè antrepriz, men gen de antrepriz lidè. Lè de antrepriz lidè nan on mache, yo kapab deside, an ekonomi si gen de moun la ki ekonomis n ap konprann, yo kapab deside a yo de a pou yo mete tèt yo ansanm e lè sa yo vin fè on monopòl, yo fikse pri k ap bon pou yo a. Se konsa sa fonksyone sou mache òf e demand lan. Dezyèm rezon an, se kou elve dè pwodui yo. Ki sa k fè gen kou elve dè pwodui? Se monopòl la ki fè sa. Nan nenpòt antrepriz ki genyen an, sou non zòn gon sèl antrepriz ki ofri sèvis la, li deside ba w pri l vle a, ou p ap gen chwa. Se swa w pa achte pwodui a, oubyen w achte l. Men kou gon dezyèm. ki li menm vin sou mache a li ofri l a yon pri ki pi ba, tout moun pral kouri sou dezyèm nan. Lè vin gen yon twazyèm, yon katriyèm, yon senkyèm, lè sa a, mache a ap ka regile, l ap ka regile sitou alabès oubyen a yon pri ki mwayen pou ka pèmèt ke konsomatè yo yo menm yo jwenn li a meyè pri. Se avantaj sa genyen lè se pa yon monopòl ki genyen sou yon mache. Pa gen ase aksè a itilizasyon sistèm CGM pou tout moun. Se senp, se kou a ki fè sa, e kantite moun ki soufri dyabèt nan mond lan, sa t ap mande ke lidè yo yo menm yo pwodui bokou pi plis, men yo sèlman pwodui kantite ke yo ka yo ka pwodui a e yo gentan genyen yon kliyan byen espesifik pou sa. Se sa k fè, MLC deside li menm Tach prensipal Sant Dejenere an se devlope teknoloji an, fè konsepsyon, mete sètifikasyon, mete mete pwodui an sou mache entènasyonal la, e lè sa a, plis kliyan ap ka ap ka itilize l, plis moun ki soufri dyabèt ap gen posibilite yo menm pou yo achte sistèm CGM nan. Ok. L ap mete l sou mache entènasyonal la avèk avèk pwòp mwayen de vant pa li pou le byennèt de tou se ki souf de dyabèt e ki vle itilize sistèm CGM olye de sistèm kontwòl Se yon platfòm, e nan platfòm sa a, gen dè dizèn e dè santèn de direksyon ki diferan. E chak chak direksyon sa yo, nou pral mete yo an èv pou fè kisa? Pou kapab a yo tout Se tankou se yon sistèm ki pral mete ansanm pou yo kreye yon pwodui. E chak direksyon sa yo, y ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap pandan ke y ap elarji pwogresivman gam de pwodui yo. Kisa nou genyen kòm òf e ki premye bi pwojè a? ki gen pwoblèm glisemi. Sistèm sa son sistèm ki tanporè e dire de vi l se sèlman 14 jou. Answit ou dwe mete on lòt sistèm. E enstalasyon sa w ap fè l sou bra w selon enstriksyon ki ap nòmalman nan aparèy la. Se menm jan nou konnen kèlkeswa sa w achte a, li vini avèk avèk yon yon papye ki anndan li ki esplike itilizasyon li. Ebyen se sa k ap anndan tout aparèy CGM nan. Pandan fonksyònman l, aparèy CGM MLC a ap mezire chak minit nivo glikoz ki nan san moun nan. e l ap konstwi yon kalandriye de mezi. An ka dogmantasyon ou de diminisyon to de sik ki nan san pasyan an, sistèm CGM nan li menm, l ap dispoze de yon fonksyon d'alèt. L ap anvwaye yon sinyal sou smartphone itilizatè la, se la a inovasyon an ye, kontrèman avèk lòt teknoloji yo yo menm ki poko gen sa. Sistèm CGM MLC a, l ap gen posibilite pou l reyaji rapidman o sinyal lan pou l evite evantyèl konplikasyon. Donk pasyan an li menm se sa ansanm avèk medsen swanyan li, dè ke alèt la voye, se tankou ou gen yon alam lakay ou pou anti ensandi, depi w tande yon alèt sa vle di fò w chèche kote sous densandi a ye pou w gentan fè sa w ap fè, si se moun w ap fè sòti nan batiman pou w fè l sòti, enben se menm bagay la avèk alèt la, ou menm ki soufri dyabèt ou tande alèt la sou telefòn ou, otomatikman ou gentan konnen, sèvo a ap di w ki sa k genyen, sa k pase, sa k pase, pou w gentan rele doktè w, pou si se lopital pou w ap kouri pou w ale, si se medikaman ou pou w kouri al pran pou w al pran l, pou evite ke w tonbe nan yon koma dyabetik. E se sa k fè yo di, se dènye, ki vle di pasyan an, moun ki soufri maladi dyabèt la, l ap gen posibilite pou l reyaji rapidman. Kontwòl glukoz, kontwòl glukoz k ap fèt 24 è sou 24, 7 jou sou 7 la, l ap pèmèt pou ogmante konsiderableman dire de vi Kontwole sa k ap fèt yo regilyèman pou w gen posibilite pou w gen yon meyè vi, pou dire de vi w ogmante, pou dyabèt la, menm si w soufri de dyabèt la, li pa vin yon tankou yon fado ke w ap trennen sou tèt ou e ke w konnen yon bon jou maladi sa a gen pou l touye w. Ou konnen ke wi w soufri dyabèt, men puiske dyabèt ou kontwole, ou sou medikaman, ou gen MLC yo nan ponyèt ou, w ap viv pi byen, w ap viv avèk mwens kè sote, w ap gen mwens strès. E karakteristik sa yo yo menm yo trè enpòtan pou moun ki deside oubyen ki vle kontwole nivo sik ki nan san yo, pa konsekan sa pral sa fè ke nan mond lan de plis an plis moun itilize sistèm CGM. Jan nou wè li montre nan slide la, tout sa se de moun ki yo menm itilize sistèm CGM, avni yo yo menm, avni yo nan men yo. E avèk yon sistèm CGM, ou gen yon meyè vi lè w soufri dyabèt. Mwen konnen ke Sa ka rive ke nou pa gen fanmi nou ki soufri dyabèt, sa ka rive ke nou menm tou nou pa soufri dyabèt, konsa tou, sa ka rive ke ou menm ki sou zoom nan, ou soufri maladi sa, ou fè kontwòl avèk glikomèt klasik ou. Men lè w jwenn avèk posibilite pou gen yon teknoloji konsa, pou ou itilize l, oubyen pou fanmi w itilize l, M p ap pale la antank envestisè, men m ap pale antank yon moun ki konprann ke maladi sa li menm li son danje pou moun ki soufri dyabèt. N ap rann nou kont ke de plis an plis de moun pral pote boure, vle ale yo menm pou yo itilize sistèm CGM pou yo genyen yon meyè vi. Se sa k fè yo di ke l'avenir se è antre nos mains. ap vann a envestisè yo. 20 milliards de parts, sa se total de parts ke MLC deside mete sou mache a, li pa li pap plis, li pap mwens ke 20 milliards. Gen 10 milliards de parts, se montan total òf ki an vant yon kad trè optimis baze sou enfòmasyon ke Ouvert ki genyen swa avèk Dexcom oubyen avèk Freestyle Libre. Kijan sa pral fèt? Ki jan ou ka finanse pwojè sa? Nan konbyen tan sa ap fèt? Konbyen kòb ou ka mete? Tout sa byen eksplike e nou pral li l ansanm pou nou menm nou ka konprann. Gen 3 stad de mizannèv pwojè a e l ap fèt an 17 etap. Sa vle di finansman an se an 17 etap. Stad yo yo menm yo detèmine avansman reyalizasyon pwojè a e patisipasyon grand fondasyon yo nan finansman l. Etap yo yo menm yo detèmine reyalizasyon plan finansye an ki yo menm ap modifye valè depar. Ban m eksplike nou sa sa vle di. Nan etap 1, wap gen plis pr. Etap 2, pou menm kòb la, wap gen mwens pr e tank lap avanse, pa bliye nan kad on finansman on pwojè oubyen nan kad on envestisman, lè w fenk kòmanse gen plis risk. Donk, tank ou pran plis risk la elve, se plis retonbe yo ap pi gwo. Nan etap 17, on moun ki pral envesti nan etap 17, pou menm kòb ke li envesti a, lap gen mwens pr. Se sa sa vle di. ki kantite par sa ap reprezante, oubyen ki kantite par sosyete a ap vèse pou finansman nè sa, se 15 pousan dè par. Valè prensipal nan stad sa, ki sa k pral fèt avèk lajan sa, se kreyasyon pwototip MLC a, genyen yon sètifika e gentan travay sou devlopman teknoloji an. Sa se nan ane 2024. Sous de finansman se peti e mwayen envestisè prive, de patikilye di mond antye, gen de biznis enjèl, de fon de kapital ris e de akseleratè spesyalize nan le stad pre-seed. Men pou premye etap lan, nan stad Presid la an 2024 se sa kap fèt nan stad Presid la se finansman map refè yon ti rezime rapid pou nou finansman pou yon sòm de 2 milyon de dola e se sèlman 15 pou san dè par ki ap distribiye pou kòb sa e tout moun ka envesti Petit bous, mwayen bous oubyen mwayèn bous, les business angels, les fonds de capital risque, tout moun ka envesti. Si w se yon envestisè avize, ou ka deside pran yon piti oubyen yon gwo part, sa ap depan de ou menm e sa ap depan de fwa ke w fè a pwojè a. Nan stad stid lan, ki son etap de finansman de 8 a 12, sa se pou ane 2025, e finansman nè reki a se 5 milyon de dola, e ki kantite par kap distribiye, se 18 pousan de par de la sosyete ki ap distribiye. E kisa ki ap fèt nan stad sa? Nan stad sa, ap gen kreyasyon on chèn de pwodiksyon minimal e ap gen sètifikasyon nan on sèl peyi. Egap ap genyen miz an vant premye lo a. Jan nou sot tande m te di a, ap gen kreyasyon on chèn de pwodiksyon minimal. Mo a deja eksplike tèt li, donk se pa on gwo kantite ke MLC li menm li pral pwodui nan stad sa. Sous de finansman an se kiyès? Se de gran envestisè, ankò de fon de kapital risk, ensi ke de peti envestisman prive, de patikilye dan le mond antye. N ap pale de envestisman, n ap pale sitou de envestisman popilè, oubyen de envestisman patisipatif, ki se youn nan gwo tandans ki genyen aktyèlman, envestisman an kote yon moun, menm si l pa gen biznis, menm si l pa gen ni gwo ni piti biznis, menm si l pa yon biznis angel, menm si l pa gen yon fon de kapital risk, li kapab avèk lajan nan pòch li deside finanse de start-up epi l vin ko-pwopriyetè de miltinasyonal. Se bote sa ki genyen nan envestisman patisipatif ki fè ke jodi a m ka pale de sa kòm on envestisè avèk peti, mwayen oubyen gwo lajan nou tout nou kapab envesti. ki ap bay yon total 2,5 milyon dinite de vant e ki ap kontinye grandi, se pwojeksyon sa ke MLC li menm li fè pou ane ant ane 2025 a 2027. Sa mete nou antre 3 a 5 an de jounen jodi an a 2027 e finansman nè reki a se 20 milyon de dolar. e ki kantite par ki a sa ke MLC ap mete a dispozisyon envestisè yo nan peryòd sa, se 15 pousan dè par. Sous de finansman an, se toujou menm bagay lan, lè gran envestisè, dè fon de kapital ris, dè peti envestisman prive, dè patikilye dan le mond antye. E ki sa k ap fèt nan stad sa? Stad sa se stad elarjisman e yon chèn de pwodiksyon minimal, alòske an 2025-2027, pwojeksyon an se pou yo pran plizyè lòt peyi. Lè sa, yon moun kapab deside travay sou franchiz li menm, li achte yon franchiz pou MLC epi li al pwodui, li al pwodui, m ap redi ankò MLC paske se konsa dispozitif la ap rele, li pwodui l nan peyi l e miz alechèl e kwasa. efè kwasans lan nan mond lan. Dire a se apati de 2025 e san delè limit. Pwochen stad la se Public Market, ip, oubyen ke yo rele IPO, ki sitou la lè lè n ap pale de antre an bous. ki prevu pou lane 2030. Sa bay an kwasans e ekspansyon kreyasyon an rezo de sikirsal an ekspansyon entènasyonal e sous de finansman an se le mache bousye pwofisyonèl e finansman nè yo ki a se a pati de 500 milyon de dola. Donk se sa Pwojè MLC a, de kounya a 2030, ki byen charpante, se fèy de wout ke Ivan Saltanov mete sou, mete a dispozisyon chak grenn envestisè pou yo menm yo konprann pwen pa pwen, ane apre ane, ki kote ke yo deside yo menm pou yo ale avèk nouvèl teknoloji sa ke yo pral mete sou mache a antre 2 a 3 ane. N ap pale de envestisman jan m te di a. E pale de envestisman vle di ki sa? Pale de posibilite ke ou mete kòb ou nan yon pwojè e ke lajan sa a li menm li grandi. N ap ka fè kòb gras ak kwasans antrepriz la. E kwasans sa a li menm li ap fè otomatikman ke vant yo, yo kòmanse fèt. Ok, valè aktyèl pa ou yo, yo se 1 milyèm de dola. Valè sa a ap chanje an fonksyon de etap la e montan envestisman ki endike nan lis de pri a. On dola, se objektif antrepriz la e pou n fè kapitalizasyon an, chak par sipoze vo jiska 1 dola. Donk imajine sa bay yon kwasans de plis de, mèt di de mil pousan, paske w ap soti nan 1 milyèm de dola pou ale nan 1 dola, sa gentan bay anpil avantaj. anpil posibilite de kwasans pou wè ke lajan ou komete jodi a deyò ke li menm li pral fè pou ou anpil lòt lajan oubyen anpil lòt pitit. Ven milya de dola se objektif kapitalizasyon total sosyete a, Vwala an gwo pou chif yo pou posibilite pou yon moun yo fè kòb e sa k enteresan nan envestisman nan finanse tip dantrepriz sa yo se ke ou envesti jodi an e nan grandi eksponansyèlman. E kan ou vin yon envestisè avize, ou rann ou kont ke yon bon jou, ou ka chita, ou kwaze pye ou, w'ap pran plezi ou, w'ap amize ou, ou ale nan nan les plus belles plages du monde, epi san ke w pa oblije fè yon travay fizik, men rev, gras a revni pasif ke Tout envestisman w yo ap jenere ou ka chita pou pran lèz kò w jiskaske Jezi tounen. Analiz kwasans antrepriz nan li baze sou konsomasyon e reyalizasyon antrepriz ki ap opere sou mache a. M ap pale de 2 antrepriz lidè yo ki se Dexcom avèk Freestyle Libre. MLC ofri nou posibilite pou nou fè kòb e kòb sa nap fèl gras avèk kwasans antrepriz la. Mwen te di noul tout alè a, envesti lajan nan MLC se gen posibilite ke w wè ke kòb ou a ka grandi jiska mil pousan. Machandiz, machandiz oubyen dispozitif MLC ke yap fè ke yo pral vann yo, yap gen yon majorasyon ki ale jiska 1000 pou san. Jan m te di a, pou kounye a, se 1 milyèm de dolar. Men posibilite a, se ke pou pi piti, chak grenn pò kote ke w achte a vo 1 dolar. E sosyete a, lap reyalize de benefis enpòtant sou vant machandiz yo. Mwen menm m pap sitou di machandiz non, ban m ban m di sou vant pwototip la oubyen sou vant MLC yo. 50 pousan se sosyete MLC a li menm ke l te gen tan di nou o tou debi de prezantasyon an, se 50 pousan revni ki pral distribiye a chak grenn envestisè e sou fòm de dividand. Avèk chif 100 mil kliyan ki se kantite kliyan ke MLC li menm li mete nan tèt li pou li atenn, dividand yo ka atenn 30 pousan montan pa ke ou achte yo, e montan dividand yo y ap ogmante pwopòsyonèlman ak kwasans nonb de kliyan. Sa vle di kisa? potansyèl sou planèt la. E MLC gentan konnen ke li pral ogmante vant li yo dane an ane. Kisa MLC ofri a envestisè yo? MLC ofri nou posibilite pou nou chwazi montan denvestisman nou. Envestisè debutan, envestisè mwayen, envestisè stratejik. Montan denvestisman yo pou envestisè debutan e mwayen se antre mil e senkant mil dola. Mil e senkant mil dola ke w ka peye diferant fason, ou ka peye l yon sèl kou, ou byen w ka peye l pa tanperaman. Pa tanperaman an sa vle di sou plizyè mwa. Envestisè estratejik yo yo menm se antre 100 mil e 2 milyon de dola. Montan denvestisman se se se nan range sa li ye pou envestisè estratejik yo. Ki spesifisite tou lè 2? Pou spesifis pou spesifisite pou envestisè debutan envestisè mwayen yo, N ap wè òf la, li ouvri nan lis de pri ki pibliye nan bakofis la oubyen ki disponib nan lyen sa. Lè n di n ap wè òf la, sa vle di pou chak kòb ke ou deside envesti, w ap konnen ki kantite par ki genyen, sa se lè ou fin enskri epi ou monte sou bakofis la oubyen menm avan ke w enskri, ou ka mande ak moun ki voye envitasyon an pou ou a Konbyen par map genyen pou mil dola? Konbyen par map genyen pou senkant mil dola? Epi li menm lap fè w par de konbyen par ke wap genyen. Spesifisite pou envestisè estratejik yo se se on òf pèsonalize avèk de bonis siplemantè e enfòmasyon sa yo, yo poko kominike nou yo, se lè lè a rive pou de envestisè estratejik kòmanse envesti ke pwopriyetè remèlse a li menm, l ap bay yo enfòmasyon sa. Si depi kounye a gen nan nou k ap swiv la ke ta deside envesti kòb sa, jis fè nou konnen e n ap mete nou an kontak avèk bon moun yo pou nou konnen ki kantite bonus siplemantè ke n ap genyen pou lajan sa ke nou ta prèt pou nou envesti an. Nou pral pale kounye a de egzanp envestisman. N ap pran yon envestisman de 10.000 dola, pa egzanp. Avèk mizannèv plan sosyete a, chif 1 milyon de kliyan e kapitalizasyon de 10 milya de dola la se baze sou yon senaryo ki optimis. 10 milyon de dola se potansyèl ogmantasyon envestisman yo de 10 mil a 10 milyon de dola selon lis pri etap 2. Aktyèlman nou nan etap 2. 50 pousan se potansyèl ke nou, nou menm kòm envestisè nou pral resevwa, dividand anyèl ki prale jiska 50 pousan chif dafè antrepriz la. La, sa se pou de pou on egzanp devestisman. Ki jan ou ka vin envestisè? Li ase senp. Pou vin envestisè, swa ke ou enskri sou sit lan dirèkteman, ou ranpli done yo, pwofil yo, ou rechaje kont ou, ou chwazi pake denvestisman ou, e E w ap wè imedyatman nan bakofis la ki pakè ke w vle. Ou Se ekri ke ou ka enskri dirèkteman sou sit lan, men sa k enteresan an, se jwenn avèk yon manm ki deja nan MLC li menm pou l voye pou ou on lyen devitasyon e via lyen sa w ap jis klike sou li e l ap mete w sou sou back ou sou sit lan w ap ranpli tout enfòmasyon yo e lè sa w ap w ap vin enskri e dèk ou enskri ou gen pou siyen kontra de patenarya kontra denvestisman pase verifikasyon e w vin on envestisè ou chwazi pakè denvestisman ke w vle peye a ou rechanje ou rechanje avèk kriptomonè epi ou peye pakè w. Tout antrepriz nòmalman sipoze gen yon kadr jiridik e kadr sa li menm li la pou pwoteje chak grenn envestisè, li la tou pou l pwoteje pwopriyetè antrepriz lan. Peyi konpetans pwojè MLC Engineering nan se Sent Lisi. E jiridiksyon Sent Lisi a, li ofri posibilite pou resevwa lajan nan tout mond lan. Sa vle di MLC anrejistre a Sent Lusi. On kontra denvestisman ki siyen avèk chak envestisè sou platfòm sosyete MyMLC-Health. Jan m te di an, Antanke envestisè, ou gen pou siyen yon kontra denvestisman, ou gen pou siyen kontra de patenarya ou, e se sa ki relye ou a antrepriz la, e se sa ki pwoteje aktif ou yo tou ou menm antanke envestisè. Par yo, yo akimile imedyatman dèke ou fin achte pakè ou sou fòm elektwonik e w ap wè yo nan bakofis ou a. Tout teknoloji devlope pral fè pati pwopriyete entelektyèl antrepriz la e e osi y ap fè n ap kapab genyen yon trè bon kapitalizasyon pou chak grenn pa ke nou menm nou deside achte. MLC Engineering se yon pwojè inovan, se yon pwojè ki deja li menm chita sou yon pwoblematik, yon pandemi, yon pwoblèm mondyal ki se dyabèt. MLC Engineering Center se yon pwojè pou kounya, se yon pwojè ki chita sou kèlke choz de potab, gen yon alèm ki di w atansyon, al ansanm avèk doktè w, oubyen pou doktè w la ki sipoze fikse pou nou ka gen, m te gen pou pote pou nou aswè a, sou moun ki devlope MLC a, se Yvonne Samuel. Sa vle di, li deja konnen ke li se youn nan premye moun ki pral itilize sistèm CGM MLC a, e nou konnen pral gen anpil lòt moun nan mond lan ki pral itilize l, paske kou MLC a, li lontan mwen chè, ke kou lòt omològ yo, yo menm ki sou mache a. Vwala an gwo pou prezantasyon jodi an e m ap envite nou tout pou nou vin fè pè de pwojè sa, pou nou vin envesti nan teknoloji sa e dè ke nou menm nou envesti, n ap gen posibilite pou nou wè ke lajan ke nou te met deyò a, ke li grandi, ke lajan, jan m renmen di an bon kreyòl, li pral fè pou nou anpil pitit. Se te avèk nou ka Michelor Joseph pou yon prezantasyon sou MLC Engineering, mwen espere ke mwen te ase klè pou nou te ka byen konprann e si gen de kesyon nou pral fè nou yon plezi pou nou reponn avèk kesyon sa yo, nou ka ouvri mikwo nou kounye a oubyen nou ka ekri nan chat la lè sa map ka reponn nou e mwen pa poukont mwen E ansanm avèk mwen gen reprezantan nasyonal MLC a ki se Rudy Joseph ki la tou, li menm lè nou poze kesyon yo k ap ka reponn sou dispozitif pa li. M ap tann kesyon yo, ouvri mikwo nou jan m te di nou an. Janm konprann nan sanble ta sanble pa gen kesyon, sa vle di ke swa ke tout moun ki la trè byen konprann ou di mwens nou gen nap poze kesyon pa la swit e si pa gen de kesyon, map jis pwofite pou salye chak grenn moun ki la, map salye lidè lidè Barbara, map salye lidè Darlene, map salye lidè Daniel ki ansanm avèk nou, patenè nasyonal Olo a ki la ansanm avèk nou Oudi. Gen yon kòmantè nan tchat la, un moment. Mèsi pou prezantasyon an malgre m. Dakò lide Doktè Daniel. Fò m di nou se yon doktè ki li menm M ap pale la a nou ka konnen se yon doktè m ye m espesyalize nan maladi dyabèt, pa vrèman, m se jis yon envestisè men gen anpil doktè ki nan rezo a yo menm yo konprann trè byen de kisa ke m ap pale e yo konprann tou Kisa on pwojè tankou MLC kapab li menm fè pou peyi nou, kijan sa ka pèmèt ke moun ki soufri dyabèt an Ayiti e nan mond lan yo menm, yo genyen yon meyè vi. E si pa gen ankenn lòt kesyon, mèsi a chak grenn moun ki te la, jan mwen di a, mèsi lidè Barbara, mèsi Doktè Daniel, mèsi Roody, mèsi Tony, e m ap di nou babay, nou ka, n ap jwenn zoom sa. Nou pral mete l touswit sou gwoup lan, replay lan, e n ap ka pran li pou nou pataje l ansanm avèk zanmi ki ki la ansanm avèk nou, ki pa la ansanm avèk nou yo menm pou yo ka konprann kisa posibilite sa ye pou yon moun envesti jounen jodi a nan MLC. Bonswa e mèsi tou lidè Babara, mèsi anpil. Babay tout moun, m ap mete fen a prezantasyon an, m ap di nou babay, bòn sware, n ap wè semèn pwochèn pou yon lòt prezantasyon e se Roody, patenè nasyonal Olo pou Ayiti, ki ap li menm fè prezantasyon sa.